Tan sa a e pa tan Moyiz. Tan Moyiz la pase deja. Li te te fidèl nan tout la mezon de Dye. O, Moyiz kanpe pou l fè Bondye plezi pandan katreven ane nan vi l. Katreven ane l ap fè Bondye plezi. Il a ete fidèl nan tout la mezon de Dye. E si w pa wè sa, ou si w pa wè sa, ou avèg. Si w pa tande sa, ou soud. Si w pa santi sa, ou gen pwoblèm respirasyon. Si w pa viv sa, ou avèg ou gen pwoblèm. Si lespri w pa wè sa, an sikoloji ou enbesil, ou egare, ou bèk bouch bave, ou bègwè, ou tèt anba, ou visye, ou koken. Ou pa klè, ou egoyis, ou jalou, si w pa ka wè Amel Laflèson se youn ki kanpe a la dwat de Dye pou defann lonè de Dye kèlkeswa lè peril, avèk lonè, san lonè, avèk lajan, san lajan, avèk pale mal, san pale mal. Amèn, amèn, amèn. Alelouya yes si w pa wè sa gon pwoblèm ou avèg ou pa tande ou tèt anba Alelouya yes ou kwè vye bèt ki mouye nan lapwi. Rat do kale. Zwazo san plim. Zwazo san plim. Poul kayèt. Pwason foufou. Chaje pikan. Santi di. Stinking smelly. Legliz la Bondye beniw wi. Pray God bless you. Ou pa ka wè pastè amel laflè m pa di m se fa kap klere nan men si gen 7 fa m dènye a m dènye a m pa konn kiyès ki premye a men m dènye a si gen 7 moun kap preche devan yn serye M pa premye, men m dènye a. Men pa ladann ditou a, m pa nan pa ladann nan. O, alelouya! E si gen sèt legliz serye nan peyi a, e dan lemond antye, m pa di sa a premye, men kanta pou dènye a, E m ap travay pou m pa ret nan dènye a. M ap travay pou m pa ret nan dènye a. O! Sa ta parèt devan Bondye. E Letènèl di Satan, Kòman w remake sèvitè m nan sou latè? Il n'y a personne comme lui. Nan tan pa l la, pèsòn. Sou tout latè. Sa di ke sa a se evalyasyon Bondye. Amen. Nan chak tan Bondye gen yon evalyasyon l ap fè. Alelouya! Glwa a Jezi. Paske Bondye toujou gen yon modèl li vle bay. Gen yon modèl li vle plante. Amen.